Medam, matmwazèl e se mesye n ap demare nan departeman latibonit nan lyankou ebyen jan nou tout kapab remake l yè bandi nan baz gran grif debake pran yon jenn fanm mete jenn fanm nan devan w ap gade yon timoun k ansanm avèk yon gwo zam nan menl pèp ayisyen e wap gade jenn fanm nan ki tèlman vilnerab ki tèlman vilnerab kap chèche yon kote poul just kouche pou yo tiyel e medam matmwazèl e mesye aprè kantite bandi nou fin mete atè nan mouvman bwa kale a si nou gen malè nou kanpe mpa kache diw Ariel gen poul koule chanpay. Asasen yo pral fete paske yo ap wè yo genyen nou e yo gen pasyans pèp ayisyen pou yo touye nou pa pil e pa pakèt. E nou kapab wè, Vitelòm soti, Ti Lapli soti, Ariel soti, Jeff soti, Izo soti e tout genyen menm deklarasyon. Sa vle di ke li klè otorite yo mete ansanm avèk gang yo pou touye nou. Donk, si ke nou ap mòde lage nan mouvman Bwa Kale a, ebyen m pa kache di nou se nou k ap wè l. E pèp Ayisyen kite m di ou yon bagay, lè ke w ap viv nan yon peyi, pa gen pyès moun k ap panse pou ou. Lavi ou pa vo anyen pou yon seri de moun k ap dirije, paske se sèlman tèt yo yo wè. Yo pa kè de nou. Mouri nou pa gade yo. Viv nou pa gade yo. An se sans, lè yon bandi debake lakay ou, ou konnen pa gen lapolis k ap vin ateri pou vin ede w, pou vin mare bandi yo, pou vin sove w. Ou gen yon kouto, bandi a atake, sispann rele anmwey epi pran pòz pè, avanse sou bandi a, pike l pase zam ki nan men l lan l pa p fè rabè pou ou. Zam ki nan men bandi a map dou sa li pap fè rabè pou ou si w gen chans pase men w pran w kouto foure l anba kè l ou fini paske pa gen moun kap vin sove w bandi an pran w li pral touye w degaje w mare ansanm avè l batay ansanm avè l pa mouri tankou poul pa mouri tankou lach pa gen moun kap vin sove w. Nou dwe panse lè bandi a pran nou, li mete nou devan, l pral tire w la, li pral fè rabè pou ou. Ou dwe panse zam nan, lè w fin tonbe a w ap ka leve. Grenn katouch yo fin lage anndan tèt ou apre sa l ap pouse soti. Se pa fim, se reyalite pèp ayisyen. S on reyalite w ap viv, se pa nan fim ou ye. Ou wè moun nan fin tire pou wè katouch la ap soti. Se pa vre, lè bandi a fin blaw nan tèt ou, ou pap leve ankò, wap mouri nèt. Donk, si w mache devan bandi a, wap chèche kote pou w kouche, ou deja aksepte a, ou deja aksepte lanmò a, enben sispann mouri tankou poul. Bandi an rale zam sou ou, lap pouse w devan, ou gen posibilite pou w pase pou w mare ansanm avè l, pou w foure dwèt ou nan je l, foure l nan je l paske l pap fè rabè pou ou. E ou kapab wè, dirijan yo, premye minis lan di w klè, menm si l ap touye w, se kite l touye w, pa fè okenn reyaksyon, pa fè jwèt bosal avè l. An bandi a, kolon zam nan tèt ou la ba w gen posiblite pou w ba l on kout pye anba kè, pou w foure on kouto, pou w pete je l, epi w rete w ap gade l. Ou gen posiblite men w pa mare pou w foure on dwèt ou nan je l, pou w pete je a epi w rete w ap gade l. Wi wap mouri men w konnen ou ale w kite yon bandi avèk yon tou nan je l ou pèt yon grenn je l. Si l ale pou l pran yon lòt ou pa bezwen enkyete w lòt la ap pete lòt grenn je a to ou ta yo to ou ta l ap pran bwa kale. Men sispann sispann mouri tankou poul pèp ayisyen nou twò lach. Sispann mouri tankou poul bandi an sa l pral fè w la li pap chanje Paske se imilye l pral imilye w, se mete l ap mete w devan pou ke li bla w, pou l montre, pou l fè lòt moun pè. Ou menm, si ke w pran kouraj, ou pete yon grenn je, yon lòt pete yon lòt grenn je. Ebyen chak lè yo panse yo prale pran moun, yo ap panse ansanm avèk mwen, lòt la grenn je l te pèdi a, yo ap, yo ap reflechi sèt fwa avan yo leve yo al fè yon atak. Men si w aksepte tout sa yo fè epi w rete konsa, wi papa, y ap touye nou tout. Fòn kite lach pèp ayisyen gon sitiyasyon ou rive se grenadye alaso liye janl pase pase JPP liye bandi a pap chanje sak nan tèt li a pap chanje sispann panse ke bandi a pral chanje ou jwenn posiblite pou pete jel pete jel ou konnen wap mouri men ou kite yon je pete e kitem rakonte yon istwa. E se pa premye fwa m ap di nou sa pa bor isit. Dosye Lou a ansanm avèk chyen an. Lou a ki t ap viv anba yon forè. Epi gon chyen ki gra. Li kwaze ansanm avèk chyen an yon maten, men chyen an gon bout kòd nan kou l. Nou kapab konpare chyen an ansanm avèk Bandi yo pèp ayisyen. Epi chyen an di konsa lou. Chyen an di lou a konsa poukisa ou pa chache yon mèt. Ou pa janm bèl. Ou pa janm gra m gen pwisans. Lou a di l konsa olye pou m ap viv avèk yon bout kòd nan kou m prefere m mègre. Men m konnen m libre. M ale kote m vle. Mwen ale kote m vle. Ebyen yon jou pèp ayisyen, chyen an ansanm avèk mèt li, mete avèk divès lòt debake anba forè a, paske sa lou a te di l, li te santi l vekse paske lou a te trete l de rèstavèk, e l s on rèstavèk vre, e n konnen bandi yo s on bann rèstavèk. Ebyen pèp ayisyen, lè ke yo debake nan forè a kiyès yo vin chèche se lou a yo vin chèche pou yo tiye. Lou a deja konnen fas ansanm avèk pil flèch mèt chyen yo genyen, nou kapab konsidere mèt chyen yo, mèt bandi yo tankou premye minis Ariel Henry ki gen menm konpòteman ansanm ak yo. Nou kapab konsidere mèt chyen yo tankou manb gouvèneman pèp ayisyen. Epi sa ki pral pase nan dosye a, Lou a pou kont li te chaje lòt bèt ki ozalantou men kantite flèch yo, lòt bèt yo pè avanse. Lou a pou kont li nan mitan pil chyen yo. Epi chyen ki te fè, chyen l te bay repons lan, chyen an di misye te fon derespektan ansanm avè m, li mande mèt li, nou mèt lage m pral arete misye m ap mare l m ap mennen l ba ou chèf la. Et puis, lou a metel en position peuple haïtien. Yo seke lou a et puis flèche. Parce que mèt chien yo pa ka lage flèche konsa konsa. Parce que fò yo tann yo pa konn ki réaction lou a. Gon chien menm ki pi cho devan bann nan pou lal fè kisa pou ke li kapab al pran lou a en gros ponyèt poul di mèt mwen voilà. Et bien sa ki pral pase nan dosye a frèm ak sèm kap koutem oh oh. Chen an kouri sou lwa, ha! Lwa ki te gentan mete l an pozisyon konba paske li wè nan sitiyasyon ke l ye a, li p ap sòti vivan. Pandan chen an ap vini frèzesè byeneme, li gap li pran l anba gagann. Kotel kenbel anba gagann nan pèp ayisyen epi lap rantre grif li lap koupe gòje chen an chen ap bay san chen ap rele lòt mèt yo kite la gade nou yo ap kout flèch kout flèch kout flèch pou lou a lou a kenbe kè pèp ayisyen l kenbe chen an li kontinye ap siye Hein ap siye gagann li, lèl rive yon moman l santil kòmanse pèdi fòs paskel tèlman ap pran kout flèch, li kòmanse santil fèb, flèch ap travèsel, li kole danl kounya la anba gagann chen an l mete tout ti rès fòs li, yap koupe lap koupe lap koupe lap koupe gagann nan. jiskaske l santi chyen an ki anba dan l lan li pèdi konesans, li pa ka jape ankò, l bay san l mouri. Li lage chyen an atè, epi l leve tèt li, li gade lòt chyen yo, li gade mèt chyen yo, epi l niche bouch li, apre sa l sot tonbe li rann dènye soupi l. Kèlkeswa lè sitiyasyon, se batay pou batay! Lou a aksepte soufri, li soufri, li mouri, men san pale, san plenyen. Li pa plenyen. Plenyen p ap regle anyen. Bandi an vin atake w, se degaje w. Se degaje w, ebyen defann tèt ou. Se defann pou defann tèt ou kiyès kap vin edew? Humm kaleson yon tann sòs. Medam matmwazèl e mesye nou genyen yon polisye li menm ki se sniper ki fè gro deklarasyon e ap tou swit aprè chèf de gang izo te fin voye mesaj bay popilasyon poul di yo fè respè yo kanpe nan li met FDX yo pa bat kò yo, lap touye yo, el di li te bay moun sou Smart la yon vole deja, si nou pa poze nou ebyen lap fè nou kite, de menm tou premye minis lan te di nou chèche kote nou met kò nou, pa fè mouvman sovaj sa. Humm li pap bon pou nou humm yon polisye pale e m envite ou tande pèp ayisyen deklarasyon sa ak anpil atansyon. Pa konnen, m salye tout moun ki nan gwoup la, tout tchoul yo, tout nèg kap rekòde bagay nou yo pou voye pou yo pibliye yo pou voye ba manman a papa yo. Bon m di nou yon bagay, èske ki ann santi nou, n pa santi n wont? Bon m di nou bagay, mesye dam wo eta majò nan lapolis yo, wè, Si popilasyon an di nou gen enterè nou nan ensekirite a n pa gen anyen pou n vin pale la tou non. E pa tann dat, tanzantan gon reyinyon k ap fèt. Chak lè nou detèmine pou nou fon entèvansyon nan vilaj men kounye a la nou bay Izo ap pale menm lè se yon pale perèz la fè se bay blòf li ye. Popilasyon m ap tou di nou se blòf. Misye ap jwe sou sikoloji nou yon fason pou nou kanpe batay la. Bra kale. Nou toujou kontinye ladan l. E m ap di nou tou swè sa si nou wè pa gon entèvansyon miskle ki fèt Ok, se nèg wo eta majò yo. Ansanm avèk gouvènman an. M tou di sa. Pase se ou menm ki la ki pou bay lòd. Ok, fè moun rete nan yon cha ap pran bòt san, ap pran sant bòt santi, pran chalè. Ou wè sa m di nou an? Konnya m gen enpresyon y ap pran presyon nan men moun. M tande gen nan ti reyinyon, kèlke moun nou reyini ansanm epi pou n bese. Popilasyon an gade, toujou mobilize. Mobilize, bwa kale l ye. Ok la police la vreman wo eta majò la police la pa vle travay pou nou menm di sa klè nou mèt fout revokem ok nou mèt fout revokem mal manje pen a zaboka dayè depim la e pen a zaboka map manje nou tande wo eta majò la police la se moun sa yo ak tout gouvènman ki enpeche la police la travay wo eta majò yo chak lè gon entèvansyon kap fèt toujou gon repliye Toujou gon antre nan baz. Toujou gon dènye tatik k ap fèt. Toujou gon sesi, toujou gon sela. Mesye polisye, konbatan m yo, ti mesye swat yo, fè anpil atansyon. Ok? Nou fè anpil atansyon. Ou wè, si nèg sa yo gen volonte, Yo poko gen laj pou wont. Si yo te gen laj pou wont, yo tap wont. E kote k bay dirijan pi san wont sou latè beni wi, an Ayiti wi. Map raple m te gen yon gwo, yon gwo responsab lè minista te la. Misye te responsab epi gen yon operasyon k tal fèt, operasyon an mal pase. Misye tèlman wont, Yon gwo gwo, yon gwo gwo responsab nan lame o Brezil pèp ayisyen. Misye rale zam ni l touye tèt li pase l pa wè ki eksplikasyon l pral bay. Sa son wont pou yon pe sòlda l tonbe konsa. Eben nan peyi dayiti se diferan. Se lè polisye yo mouri, dirijan yo santi yo pi byen, yo pi alèz. Lè w wè yo vini yo ap di w konsa. Donk Nou vreman dezole yo ap di fanmi ham ap toujou kanpe ansanm manti manti li byen bon pou yo paske si li pat bon pou yo franchman yo tap pran responsabilite yo yo tap manyen wont Nou konnen tou pa bor isit frè e sè byeneme tout bagay se politik tout bagay nèt wi polisye a mouri yo pran kadav li yo fè yo fè politik operasyon ki gen pou fèt menm sekirite pou yo bay nasyon an se politik. M gen presyon si letènèl se pa li menm ki te responsab souf sa ayisyen nan peyi dayiti responsab ki pou te pèmèt nou respire lè konsa yo touye nou tout deja ann avanse gason. Oh bon pran ti vòlè ap trete nou bann fatra epi n kanpe la nap bagay. Sè tonnè boulem. Kite zam mwen tounen kont nou tou humm. Toutan nou nan reyinyon, chak lè n planifye pou n fè yon entèvansyon, toujou gon dènye bagay k ap fèt, toujou gon bagay, yo pa vle sesi, yo pa vle sela. Men m tou di nou, men pa gen moun serye k ap viv nan vilaj. Pa gen moun serye k ap viv nan vilaj. Yo ta pretan sòti deja. Tout moun k ap viv anndan e bandi yo ye. Tout moun ap viv nan zòn sa a, se moun ame yo ye. Bon m bagay poukisa la nap chè konn a pou izo ap kanpe izo e sniper kap pale avèw granmoun kòm peyi sa ou gen kòkòday ou moun ki nan gouvènman oubyn anpil nèg nan eta mazò nan lapolis la bon m pa konnen ok ki se kouzon oubyn se fanmi ou ou se bòs yo menm ou pa bòs mwen menm tou di w sa se te pou mwen ou patap viv toujou wè se pou mwen pa gen vilaj ankò. Tout dou sa. Konn ap moute vin ba moun yo presyon ou pral sesi ou pral sela. Manti ou pat sot nan vilaj. Bon e mwen t dou sa. Ou pat soti. Bon wè m tou di sa mwen menm. Wè kote m kanpe a la a? Bon m di w yon bagay m pa konnen kòm m pa gen moun kou vilaj. Men m yon poul pase map fè map bare tèt li. E kiyè bwa t pale. Snaypè pitit pèp la. E popilasyon an toujou mobilize. E fè anpil atansyon tou ak moun nap kenbe yo. Ok m pap pa kite emosyon fè nou fè de bagay aprè pou nou vi regrèt ok paske m aprann gon pakèt moun vrèman ki inosan bon daprè sa n di e la jistis ki la pou l jije ok ki viktim anba men nou men nou pa pran nan presyon sa tande ti vòlè sa ap di a ok m gen presyon se menm nèg eta majò gouvènman t ba misye dwa pou l pale paske l paka sòti kote l ye a ou konprann. Lapolis ka kraze sa 3 jwe mwen di nou sa sou 3 jou nou mete sa plat nou fini a sa yo pè moun kap pale nan radyo pè moun kap di sesi kap di sela ba radote men nou mèt tou revoke m wi revoke m fè zam nan tounen nan mouda nou. Humm ala traka pou lave kay tè nan peyi sila Medam matmwazèl se mesye genyen ebyen pnh ki met on nòt deyò ki pote sinyati chèf polis la Frantz Elbé. Ebyen nan nòt sa yo mete piblik ki sa yo di, Direksyon jeneral la konstate gon kanpay entoksikasyon ak denigreman k ap fèt, sou rezo sosyal yo pou kapab destabilize vayan polisye yo ki angaje kont gang yo hahahahahaha ala kote moun yo odasye papa se nan peyi dayiti ala kote moun yo odasye. Heh! Non, non, non, non, non, non! Sa vle di la a, Frantz Elbe plis pè jounalis k ap pale ke gang yo k ap pale. Ebyen, w kolabore avè yo? Gang k ap soti, k ap soti, k ap di y ap met pye atè, yo pral touye, yo pral di si yo pa l, yo pral dat, ou poko janm ba yo repons non. Imajine w dènyèman la, plis pase 40 moun mouri nan sous bat la ki sa w te di, ki sa k fèt? Anyen pa fèt. Nou refize pran responsabilite nou pandan n ap touche, non, DG lapolis la konfonn. responsab sekirite peyi a ansanm avèk responsab konpayi sekirite l la. E sèl nan peyi Dayiti pou on betiz konsa, on nèg se chèf polis li se wo eta majò anndan lapolis epi gen konpayi sekirite. Kòt on panse nonm sa pral ban nou sekirite? Kalezon yon dann sòs pèp ayisyen. Ou panse nonm sa ap janm mennen operasyon pou ke nou jwenn ti kal sekirite pou bandi elimine? Yo toujou cho pou met not deyo. Men lè bandi yo ap menase popilasyon an, ou pa janm tande yo bay yon repons rapid konsa. Dan pouri gen fos sou bannann mi, se sa mesye. Men nou bliye se dola 50 dyaspora kap peye. Nou bliye se lajan taks pèp ayisyen an kap peye. M poko janm wè dirijan sanwont pase dirijan peyi dayiti. 3 chen mouri a lentènasyonal Ariel gentan twite. Kou yo pale ansanm avè Francselbe yo lage verite a nan boul figi l, li met, li gentan mete nòt deyò wi, entoksikasyon, denigreman. E tandiske lè bandi yo pale l fè silans. Lè moun ap mouri nan peyi dayiti Ariel fè kòmsil pa okouran. Pèp ayisyen moun sa yo gon misyon spesyal pou nou. El klè medam matmwazèl e mesye gang yo sa pouvwa yap travay. Yo soti youn aprè lòt e Ariel soti nan mitan pèp ayisyen. Vitelòm, ti lapli anlè, premye minis lan tchoup li fon deklarasyon aprè sa ou pral jwenn Jeff epi aprè ou pral jwenn Izo. Ekip la byen monte. Lè gang yo ap touye nou, yo fè silans. Kou n deside ba yo bwa kale pèp ayisyen, rapidman ou tande pa fè jwèt bosal. Kite yo touye nou jan ke yo kapab. Tann dat gang yo ap voye mesaj yo ap masakre, yo ap touye, ou pa janm tande chèf polis la mete nòt deyò. Kou yo di l se li menm ki anpeche polisye yo prepare yo fin prepare pou ke yo al fè operasyon pou yo mete nan bòl bandi yo ebyen se kanpay entoksikasyon yo ap destabilize l eeyy ala kote gade vòlè pa pase nan peyi dayiti ala kote gade visye pa pase nan peyi dayiti non pèp ayisyen operasyon manchèt paka kanpe nou gen yon nouvo koral la a ki pral. Chante pou nou an nou swiv ansanm. Gaye kaka bandi Non non non non se sa nèg yo pa vle tande a pèp ayisyen se sa yo pa vle tande a gaye kaka bandi. Sa fè yo mal non non koral fò chante non sa son group dans pèp ayisyen oh my God oh my Godness ooh men sa bandi yo pè a pèp ayisyen men sa dirijan yo pè a paske bandi yo gon enpòtans nan zye yo. Nan yon peyi kote mil moun ap bay pwoblèm, epi gen di milyon ki sipoze jwenn lapè, fòk otorite yo pa pè elimine mil moun sa pou di milyon an ka viv. Ebyen pèp ayisyen, nan peyi dayiti dirijan yo prè pou ke yo fini ansanm avèk di milyon an pou mil la rete paske mil la gen plis enpòtans pou yo. An an, pa gen lechon non se rale manchèt ou ring! Pa gen le chwa, pa gen le chwa pèp ayisyen donk se nou menm ki pou prepare nou pou nou koresponn ansanm avèk bandi yo. Non, pa gen le chwa nan sa. E nou menm wi. E nou pou degaje nou. Ay dirijan yo pa sou bò nou. Bandi yo ap menase nou. Ou kapab yon ti bwa kale fè tout plim sou do vòlè yo leve. Tout plim sou do vòlè yo leve, tout plim sou do asasen yo leve. E bandi yo sòt anpil. Yo enbesil anpil wi. Ou te tande deklarasyon Jeff dènyeman ki fè w konprann, ebyen ou panse lè blan an vini se mwen menm l ap vin chèche? Yo te wè n t ap tiye moun, te kwè se moun k ap boule moun yo ap vin chèche. Sa vle di yo panse ke nèg sa yo pral pwoteje yo. Eeyy! Ala traka pou lave kay tè papa. E frè e sè byeneme sonje m di nou, pa lage mouvman bwa kale, kontinye file manchèt nou, kontinye monte brigad, kontinye siveye zòn nan 24 sou 24. E pa bliye dirijan yo pa vle sa. Yo pa vle sa non pase si yo te vle l nan moman ou wè nou leve nou met ansanm avèk lapolis nou di nou prè pou n kolabore pou ke nou trake bandi yo ou wè premye minis lan vini di pa fè jwèt bosal. Mande m ki jwèt bosal nap fè je ne sais pas. Ala traka pou lave kay non ti koral la tèlman dous pèp ayisyen fò m fè w tande ankò an. Ayayayy sa mesye yo pa vle tande yo pa vle pitit gason yo elimine gadon wach manman. Amen pèp ayisyen amen gaye kaka bandi yo fò nou pa fè rabè pou yo sant dokimantasyon ap ak obsèvasyon medya ak metye laprès òganize premye fowòm yo yè mèkredi 3 me a nan okazyon jounen entènasyonal libète laprès Koegzistans ant lapolis ansanm ak jounalis nan egzèsis fonksyon yo sou tèm sa fowòm sila dewoule ki te reyini asosyasyon jounalis, reprezantan lapolis, òganizasyon dwa moun ak manm sosyete sivil la kote yo tap diskite sou pwoblèm kowabitasyon ant lapolis ak jounalis. Gen Garry Desrosiers pòt pawòl lapolis la ki te pran lapawòl nan okazyon sa. Medam, matmwazèl e mesye, mwen envite ou tande. Se laprès ki se miwa sosyete a, se laprès ki tou atravè efò ke lapolis ap fè pou ke li kapab popilarize travay pnh la. Mwen tande entèvenan yo, m kwè ke gen anpil nan sa yo di yo ki enpòtan ki goumen pou libète sa a ke n ap jwi an, ki se libète de lapawòl, libète despresyon. Travay polisye yo ak laprès se yo kontre, an n pran ka manifestasyon an. Genyen pratikman twa eleman nan manifestasyon, nan dewoulman manifestasyon an. Genyen moun k ap manifeste yo, genyen laprès ki la pou kouvri evenman yo pou moun ki pa la yo pou kapab tande sa ap di an e gen polisye yo menm ki la pou bay sekirite e sekirite pou moun k ap manifeste yo e sekirite tou pou jounalis yo. Sa vle di se 3 patenè ki sou le teren ki de tout fason dwe antann yo E nou konnen nan relasyon imèn kapab toujou gen de sitiyasyon. E kiltirèlman tou fòk nou onèt pou nou di l, nou gen yon konsepsyon de chèf ann Ayiti. Lè se polisye se chèf. M panse ke polisye yo konprann sa tou. E de jou an jou y ap konprann plis ke yo ta dwe de preferans dè sèvitè, de moun ki la depi w wè yo ou santi pwoteksyon, depi w wè yo ou santi w an sekirite. E nou. Se yon gwo aktivite e ankò yon fwa n ap remèsye Défenseurs Plus e m te renmen tèm nan, Collectif Défendant des Droits de la Personne. Sa vle di lè m pran dwa de la pèsòn, dwa m tou, dwa jounalis yo e dwa popilasyon jeneral. Medam, matmwazèl e mèsye, gen Wilkens Junior Jean Denis, responsab Jiriki Defans Plus ki te patisipe nan fowòm nan fè konnen lapolis ak laprès dwe travay nan tèt kole, donk travay youn dwe konplete travay lòt. Defansè dwa moun nan fè sèvis, fè divès ko rekòmandasyon pou pèmèt gen bon jan rapò ant lapolis ak laprès. an dan de wilkens. Pour les relations équilibrées entre ces deux entités nécessaires au bon déroulement de leur... mission respectives, il y a trois recommandations nous-mêmes dans Défenseur Plus que nous omettons. Première que nous baillons. Première, c'est aux policiers de garantir l'intégrité physique des journalistes dans l'exercice de leur travail. Lorsqu'on parle d'intégrité physique, en droit, le code civil parlait, c'est que le corps humain est inviolable. Cela signifie que personne n'est autorisé à porter à autrui, à son intégrité physique. Et il y a un côté encore que l'intégrité physique du journaliste menacé c'est lors des manifestations. Alors, la police est là non seulement pour gérer les manifestations, Genyen Lyonel Lazarre ki se reprezantan sendika nasyonal polisye ayisyen yo ki menm tou ki pran lapawòl nan dewoulman fowòm sa a. Li fè konnen pa vrèman gen pwoblèm nan mitan polisye ak jounalis. Men li rekonèt ke gen polisye ki konn mal aji anvè jounalis yo. Li pran angajman pou toujou sansibilize polisye yo sou dosye sa pandan l swete chak antite sa yo jwe wòl yo pou fè avansman sosyete a. Frè e sè ann tande Lionel. Nou menm o nivo Sinapò a nou travay sou sa anpil, gen anpil jounalis dèfwa ki toujou ap rele nou sou konpòteman on ansanm de polisye pa rapò avèk jan ke yap aji ansanm avèk yo. Piga n bliye ke se 2 antite men nou chak gen wòl pa nou. Lapolis gen wòl pa l, jounalis yo gen wòl pa yo tou. Paske anpil fwa Konn gen ti pwoblèm ant jounalis avèk polisye se paske petèt ni youn ni lòt nou pa respekte prensip yo ki koz ke gen ti pwoblèm paske polisye a li menm fòl fè travay pal la menm jan avèk jounalis la dwe fè travay pal la polisye a dwe fè pal la e nou konnen ke jounalis ap toujou chache enfòmasyon lap toujou ale kote evenman ya poul jwenn enfòmasyon. Men polisye a li menm tou, li gen siperyè, li gen yon perimèt, li gen yon baraj ki monte ki di ke moun pa travèse la. Lè sa wap toujou jwenn gen ti pwoblèm ant jounalis avèk lapolis. Men m kwè ke souvan se pa yon pwoblèm ki genyen vre ant jounalis avèk lapolis. Menm jan ke pòtpawòl lapolis la sòt di l la, Défenseurs Plus se kolektif. Defandan lè dwa de la pèsòn, kidonk mwen menm antan ke polisye tou, Defansè Plis ap defann dwa pa m nan tou. M swete tout moun ki la yo bòn chans. Synapoha ap fè travay pa l la li menm, nan nivo pa l la, nan sa ki gen pou wè ak sansibilize polisye yo sou konpòteman yo, jan ke yo dwe aji. Souvan tou nou toujou wè gen de flèch k ap lanse Kont yon seri de polisye. W ap toujou jwenn sa dèfwa nan yon gwoup, sa egziste menm nan yon fanmi, kote ke si gen senk sis pitit, chak moun prèske ap fè wout pa yo, chak gen konpòteman pa yo. Dèfwa, yon polisye konn fè yon enpè, li vin aji sou tout lòt gwoup la, paske yo di se bakòp sa ki te fè l. Gen anpil travay k ap fèt onivo de Direksyon jeneral lapolis pou wè kòman yo te kapab jere sa. Nou menm tou onivo Senavo a, n ap gade nan nivo pa nou tou, Travay ke nap fè pou n sansibilize polisye yo, vizite yo, fè fòmasyon pou yo sou konpòteman yo, jan ke yo sipoze aji. Synapoha ap travay tou pou byennèt polisye yo tou. M kwè ke travay la dwe fèt an kolaborasyon. Jodi a la, pou moun tande sa map di, pou moun wè sa ke nap fè, se gras a laprès. Komite Inisyativ, Genyen Fondasyon Je Klere ki denonse fenomèn gang ame yo ki kontinye ap pran teritwa alòske popilasyon an lage 2 bra balanse san sekou okenn otorite. Fondasyon Je Klere denonse an menm tan tou sèten polisye ki nan zòn Kwadèboukè ak Kanaran k ap egzije fanmi viktim yo, pou yo bay gwo sòm lajan pou kapab rekipere kadav e non sèlman sa tou peye yo itilize blennde. Donk, medam, matmwazèl e mesye, an n tande Maryolèn. Maryolèn. Laplèn di kildesak la nou tout konnen l. Se pati atak ki fèt sou yo lè gang bezwen genyen teritwa. E chòy di chèz fèt, gang yo. Yo di m genyen anpil teritwa vreman. Jodi a, nan ankenn kote ke w ka ale, dwa a lavi banalize, dwa pou moun al lekòl, dwa pou viv nan anviwònman, tout sa yo bafwe. Menm dwa pou moun fè antèman pou moun ki mouri banalize. Nou pran bon egzanp, gang yo, yo touye, yo pran kadav yo, y al avè yo oubyen yo pike dife sou yo. Dènye masak ki fèt e sous matla ki kontinye toujou paske moun yo toujou ozabwa. Men gen 2 paran ki pèdi plizyè moun ki al kote blende yo, yo di blende tanpri akonpaye m pou n al pran kadav yo pou n wè si n te kapab fè fineray yo. Se 15 mil goud wi yo mande. Donk ou ka konprann sa k ap pase anndan yon leta. Nou okouran de sa e nou ap dokimante li. Pa egzanp Kwadèboukè se le ka. Dayè depi moun nan mouri san jij de pèp la parèt. Yo annik prann kadav la, yo leve l. Si pa azan yo gen yon jij de pè, ou pap janm jwenn pwosè vèbal la, yo gen jij de pè pa yo. Rele jij de pè a li menm li gen tan rive pou l leve kadav la, yo fè yon komès avè l. Enben, s on peyi bras, s on peyi bras wi, òganizasyon dwa moun nan bras. Eeyy! S on ti peyi bras pèp ayisyen. Konprann? Polisye ki nan blende a li menm li fè ti kòb pa l ansanm avèk popilasyon an. Yo gen jij de pè pa yo ki pou vini pou yo fè bras la ansanm. Tu konpran? Bandi yo ap kidnape yo fè bras pa yo. Donk se popilasyon an ki pèdi. Atò nou wè si nou pa file manchèt nou. Wa tout mèt tèt yo ansanm pou yo manje nou yo fini. Et tout nèt wi. Òganizasyon sa k di y ap defann dwa moun, menm responsab òganizasyon FJKL la, se li menm k ap defann moun k ap rantre zam ak bal nan peyi a. Nou, Jezi mèt lage kat van wi pèp ayisyen. Li mèt lage kat van, li mèt vini. Si li pa vini, mwen m pral kontre l pase m gen enpresyon lèzanj pa bay rapò sou ensekirite a nan peyi Dayiti. Osi senp ke sa. Genyen komite inisyativ pou lapè ba latibonit, KILB, prezante senpati li bay tout moun ki viktim nan departeman an nan dat premye me, kote yon gwoup moun k ap goumen kont gang Gran Grif Savyen viktim anba men kriminèl sa yo. Se te yon jounen ki ta pral fini avèk tristès dlo nan je, kote moun blese, moun mouri pa bal asasen. Komite a ki kondane zak barbà sa a, ebyen swete bon retablisman ak tout moun ki blese yo epi voye kodoleyans bay fanmi moun ki mouri yo. Pèp la viktim ankò yon lòt fwa se vre men li dwe kontinye goumen. Exactly. Kilba ekzòte tout moun ki vle ba Latibonit libere anba men tout kalite gang dwe chita ansanm avèk kowalisyon Ti Mepri. ap dirije pou brase lide nan respè youn pou lòt epi defini bon estrateji k ap pèmèt popilasyon an jwenn yon souf ak gang ame k ap simen latwoublay andedan departeman. Plis pase yon dizèn prezime bandi jwenn arestasyon yo nan vil Senmak nan kad operasyon lapolis ak pakè Senmak tanmen mèkredi 3 me a. Genvenson François ki se komisè gouvènman Senmak la nan yon entèvyou li bay nan tak 509 mande kowalaborasyon popilasyon an pou arete tout move je nan vil la. Pou plis detay medam matmwazèl e mesye ann tande Danio Daniel korespondan nou depi Senmak. Zanmi telespektatè k ap swiv tak 509, mwen se Daniel Daniel, korespondan tak 509 nan baz Latibonit, sitou nan vil Senmak. Nan kad yon entèvyou li bay komisè gouvènman pakè Senmak la, Venson François ta fè kwè nan kad operasyon lapolis nan tèt kole avèk pakè a lanse sou komin nan, yo deja arete plizyè moun ki ta genyen soupson sou do yo. Kòm moun ki nan gang nan peyi a e ki ta soti lòt kote ki vin kache nan nivo Senmak, nan sans sa zanmi telespektatè k ap swiv tak 509, nou pral envite w koute entèvyou sa nou fè avèk Venson François, li se komisè pakè Senmak pou plis detay. Efektivman wi gen de entèvansyon kap fèt e nou konnen se li ekspedyan pou ke gen entèvansyon ki fèt nan moman an puiske nou nan yon vag mouvman kote ke gen de endividi kap lese de zòn epi kap chèche refuj dotre kote nan dotre zòn e du fèt ke nou menm nou nòmalman Senmak son yon vil dakèy jiridiksyon an son jiridiksyon dakèy li kapab resevwa tout moun men nou pa la pou resevwa de bandi de gran chemen kap seme la terè enpe patou epi ki pou vin m ta ka di refijye nan jiridiksyon e sou baz sa nou deside tout moun kap rantre fò ke nou gen kontwòl yo e tout moun ki nan kominote a kap resevwa moun fò ke yo ta kapab m ta ka di ankete sou pèsonalite yo mete otorite yo okouran e oka kontrè a. Si ke nou suprann yon moun ki de movèz mœurs ka yon moun epi moun sa a ki gen ebèje l la, l ap pase kòm reselè oubyen konplis. Sòti weekend nan a yè, konbyen moun ke nou arete? Bon, nou apreyande plizyè moun, men sa pral de enfraksyon yo, yo divèsifye. E an tèm dankèt, sispè e de prezime bandi, se yon dizèn. Men, nou arete, nou apreyande plizyè moun, epi lè n fin tande yo, swivan ke yo pa gen de enfraksyon ke yo komèt ki retni atansyon Larisi, se nou elaji yo. Pale nou de jèn gason yo arete nan Pontanbou la, Luberice. Wi, men se, se yon bandi nonwa ki, swivan enfòmasyon ki t ap opere nan nivo Kanaran, E li vini la, li te vin refijye li pou l vin kontinye avèk menm aktivite kriminèl ke l te konn ap fè yo. Men, erezman, te gen enfòmasyon ki te vini a tan, epi lajistis se de konsè ak lapolis mete lamen nan kòlèt li, epi li nan envestigasyon, ankèt la ap kontinye, pou, epi apre, pou les suites de droit. Ou fè konnen gen yon dizèn de pèsòn jwenn arestasyon yo, nan ki pwen konsa? Genyen Fresino, genyen sou Pivè, genyen nan simetyè, simetyè Senmak la. e ke n te apreyande yo avèk konplo popilasyon an, n ap kontinye travay e ke gen anpil denonsiyasyon e n ap kontinye chèche enfòmasyon yo epi fè filati yo o moman opòten epi n ap mete laprès, n ap mete kominote a okouran de entèvansyon ke n ap fè. Jodi a la, èske sitwayen yo nan nivo Senmak yo ka rete tèt frèt, lapolis, pakè ap kontinye fè travay li? Se pa di yo rete tèt frèt. N ap mande yo okontrè ranfòse vijilans, bay enfòmasyon, patisipe, paske nou p ap ka fè travay la poukont nou. Ki fason. Deja yo konn nan ki kontèks n ap travay, yo konn nan ki konjonkti ke nou ye. Donk yo konnen gen yon te deja gen yon demotivasyon, se kounye a motivasyon ap reprann e gen pou gen absans de mwayen de tout sòt, si yo pa kontribye lè sa, lè sa travay la pa p ka fèt. Li pa ka dire te tèt frèt. Pa ki mwayen yon moun kapab jwenn komisè Vincent François? M te toujou bay telefòn mwen, m s on moun piblik, m pa janm chanje telefòn, gen 33 75 58 06 ki disponib. Mwen gen 37 66 39 33 ki disponib nenpòt lè mwen pou rele m map reponn apèl epi kite yon tèks map reponn. Vwala, ou t ape koute deklarasyon Venson François, li se komisè gouvènman pakè Senmak, nan okazyon an li menm ki mande sitwayen yo pou yo kapab kolabore avèk lapolis e pakè, li menm pataje nimewo telefòn li sa k ap pèmèt. Yon moun ki ta remake nan zòn bò lakay ou yon enkoni enben ki vini nan zòn nan lapolis avèk pakè a yo prè pou yo kapab enben kolabore avèk sitwayen yo pou pèmèt vil Senmak toujou rete yon vil dakèy daprè sa anpil moun toujou fè kwè Senmak se yon vil dakèy e yo rete kwè yo pap pran pèsonn kap vin mete moun yo nan yon sitiyasyon difisil nan nivo Senmak Mwen se Daniel Danio Senmak Intact 509. Merci merci merci Danio se te yon plezi donk nou salye tout fanatik ki nan komin senmak nap di yo kenbe rèd pa moli file manchè tou epi rete sou brezeng ou nenpòt bandi ki ta atake se degaje ou defann tèt ou apre sa na ranmase l pot bay lapolis osi senp ke sa gen gwoup siyatè akò montana yo la toujou. ki eksprime preokipasyon l fas ak fenomèn sa fas ak fenomèn sa a, raple menm kominote entènasyonal la enplike nan enstore klima terè sa nan peyi Dayiti bon yo mete l epi w panse y ap vin rezoud pwoblèm nan ala kote moun yo gen tan papa bon pou plis detay pèp ayisyen ann tande Mister Reginald. Se ekstrèmeman enpòtan. Kote l, Senyè? Kominote entènasyonal la, ki gon jwèt ipokrizi k ap woule n de bò. Si w di w se zanmi nou, ou pa ka di tanto m ap vini, m p ap vini, ki lè m ap vini. Epi nou menm n ap tann yo. N ap tann yo monfrè. Eey! Gad yon ti peyi mesye! Lentènasyonal se zanmi peyi Dayiti. Dirijan peyi Dayiti se ènmi Ayiti. Waww! Ah talè ant entènasyonal la ansanm avèk dirijan n yo kiyès ki pi ipokrit pèp ayisyen? Entènasyonal la wi map vini non m pap vini yo pa dwe w sa, yo pa dwe w, yo fè w konprann yo pa dwe w ap tann. Epi nou menm nou still ap tann paske nou renmen lè blan ap vini Nou renmen wè blan yo. Pou n fè pitit avè yo. Jodi a, nou di kominote entènasyonal la, si l se zanmi Ayiti, fò l asime responsabilite l. Ou pa ka di w se zanmi nou, epi pou montre ke tanto w ap vin jwenn nou pou pote solisyon pa rapò avèk pwoblèm k ap travèse peyi a jounen jodi a, poutan se nan betiz w ap pase nou. Jodi a nou di klè avèk kominote entènasyonal la, si l kapab, li kapab, si l pa kapab, fò l retire pye l. Sal te bezwen di w ankò frè? Li kapab li pa kapab li tou di w wi, li di w klè wi. Sa w te bezwen l di w? Kounya lap yon moun zanmi w pou lap pran responsabilite met sekirite lakay ou? Eeyy pèp ayisyen file manchèt ou! M di w file manchèt ou! File manchèt ou fò gen ti kouto piti tou. Ay gen kote ou ka rive, bandi a tèlman pran ou pa ka rale manchèt la pou wouny men wap mete ti kouto a kanmenm. An nap tann lentènasyonal, ki lentènasyonal? Lentènasyonal la se sèl abit men ipokrit pase l pa gen. Epi nou refize konprann sa nap tann. Kontinye tann, kalezo yon. Paske zansèt nou yo te mouri kite bout tè sa. Nou sanwont, nèg Kris boulit men nou sanwont. Sak fèt ou akseptel tou. Yo ta dwe akseptel eh eh. Nou wè k ak zam nan men yo. Kote yo soti? Kote yo pase? Se kominote entènasyonal la ki toujou ap enpoze nan tout dwàn yo, nan tout èpòt li pou l ap bloke x oubyen y. E min pa nou yo nou menm nou lage yo sou kont li. Pa vre? Pa nou yo nou lage yo sou kont li. Men poukisa nou granmoun, poukisa yo te mouri kite yon bout tè pou nou? Desalin talè, mwen menm fò m pale a Desalin. Frèz e sè byeneme, m bezwen yon gangan. M bezwen yon gangan mwen menm, m di nou m bezwen yon gangan. Pase m bezwen yon gangan pou al rele Desalin pou mwen pou m poze l kesyon poukisa l te mouri kite bout tè pou nou? Yon bout tè k tounen yon pyè dachofman, yon pikan kwenna nan kò nou. On bouton bouton bouten enmède sante moun Humm non m sezi m sezi pèp ayisyen E poukisa poukisa zansèt te mouri kite bout tè pou nou si n pat gen bout tè nou pa tap nan pale anpil sa yo se de chwa swa n mete sekirite nan bout tè a nou pran responsabili oubyen yo pran bout tè a nan men nou osi senp ke sa. Tout jounen w plenyen w lentènasyonal epi nap lonmen non zansèt met sou l ankò. Jounen jodi a kot zam sa yo pase, menm lame ak lapolis pa gen opòtinite pou gen materyèl sa m wè nan men yon seri de. Se bagay pou nou ta wont di sou moun wi, kote zam sa yo pase. Mwen kantre yo. E nou k chèf nan peyi nou, nou pa ka granmoun non peyi, nou pa ka nou pa ka ap di tout la sent jounen zansèt te di zansèt te dat pou nou. Epi nou pa gen kontwòl li? Kòman zansèt yo te fè gen kontwòl li yo menm? Kòman fè yo te fè batay met sa k te la deyò pou yo gen? Ala kote bay dirijan sanwont pa pase nan peyi Dayiti. Medam, matmwazèl e mesye, n ap kontinye. Ebyen genyen biwo imigrasyon Miragwàn ki te fèmen depi yon semèn rekòmanse travay yè mèkredi 3 me a. Se anba gwo difikilte biwo a te relouvri. Korespondan nou Henri Claude Clercin depi Miragwàn ap di nou plis. Aprè plizyè jou biwo imigrasyon Miragwàn nan pase ak pòt li fèmen rekòmanse travay jounen mèkredi 3 me 2023 anba gwo difikilte pale anpil ak kontribyab yo ki te an kolè Sa yo mande ak otorite konsène yo pou pran bon jan dispozisyon pou pèmèt biwo a fonksyone pandan y ap frennen van raketè sa yo k ap fè yo moute lesyèl pa do nan sousi pou yo menm ki se malere kapab rive fè pyès la san difikilte. Depi metwopòl Nip Miragwàn, Henri Claude Clercin, Thac, 5. Direktè depatmantal ministè sante piblik ak popilasyon nan departeman Nòdès la ki se doktè Jean Denis Pierre pote eksplikasyon sou remonte maladi kolera a nan departeman an. Daprè doktè Pierre se depi nan mwa janvye a maladi kolera reparèt nan departeman Nòdès peyi a. Premye zòn ki te touche se. Karis, Bwa Dlo Rans ansanm avèk Monben Kwochi. Direktè Sante Piblik la anrejistre 330 ka kolera, 15 ladan yo mouri. Plis detay ansanm avèk korespondan nou nan departeman Nòdès, Cheno Rosny. Nan kad yon entèvyou li akòde tak 509 jounen mèkredi 3 me 2023 a nan Enstiti Paramedikal Virginia Anderson ki nan vil Fòlibète, Doktè Jean Denis Pierre fè konnen sòti mwa janvye pou rive mwa me direksyon sanitè a anrejistre 330 ka ak 15 desè nan maladi sila. Li pale tou de ansanm dispozisyon direksyon sanitè Nòdès la pran pou anpeche maladi a kontinye gaye nan tout departeman an kote deja genyen 9 komin sou 14 nan departeman Nòdès lan ki fwape pa maladi kolera a. Efektivman depi mwa janvye a nou ap fè fas a yon rekrudesans kolera. E maladi ou konnen ki te la pandan yon tan, men ke nou te rive kontwole. Malerezman, apeprè katran aprè ke n fin selebre fen kolera a nan peyi a, enben kolera a reparèt ankò. E depatman Nòdès pa epanye, natirèlman l pa kòmanse nan Nòdès, li kòmanse nan zòn metwopolitèn nan, epi tanzantan l mache jiskaske li rive nan depatman Nòdès. E nan depatman Nòdès premye zòn ki te atake se nan zòn Kariz, Bwadlorans, Monben Kwochi paske zòn sa yo gen kontak avèk Plato Santral paske l te vin pran nan Plato Santral e depi lè nou te wè li pran nan Plato Santral la nou te di nou menm fò n met bab nou alatranp e n te kòmanse prepare nou. Donk te gen divès preparasyon nou te fè e se preparasyon sa yo ki pèmèt nou limite lè dega. Ilèvrè ke nou gen plizyè ka aktyèlman nan depatman an, 330 ka ke nou menm nou resanse men petèt gen plis ka paske gen ka. ki pa vini nan strikti sanitè nou yo men sa nou anrejistre se 330 men fò m di w li t ap bokou plis e t ap gen bokou plis de desè paske la nou apeprè a 15 desè e 5 desè enstitisyonèl sa vle di moun yo desede nan strikti sanitè ke nou genyen nou mete an plas pou kapab pran kolera an chaj, men genyen 8 ki mouri lakay yo. Petèt gen plis ki mouri lakay yo ke nou pa konnen, men sa a se sa ki mouri lakay yo lè n al fè odit kominotè a pati de enfòmasyon ke yo ba nou, nou wè moun sa a se kolera l te genyen. Donk nou klase l nan desè kolera kominotè. Donk te gen yon pakèt dispozisyon nou te pran. Pou fini, Doktè Jean Denis Pierre mande popilasyon an ki nan departeman Nòdès lan pou kolabore ak direksyon departemantal la nan respekte ak mete an aplikasyon konsèy otorite sanitè yo bay tankou lave men ak dlo ak savon, lave fwi ak legim yo ak dlo trete, Byen kuit manje yo, byen trete dlo yo epi li ankouraje tout moun ki gen vomisman ak dyare pou pran chimen lopital. Youn nan bagay ki enpòtan pou m soulinye sè ke ilè vrè ke bò kote pa nou onivo Ministè Sante Piblik, onivo Depatman Sanitè Nòdès, n ap pran dispozisyon pou n wè kòman n ka kontwole kolera pou twòp moun pa tonbe malad, pou twòp moun pa desede. Men, travay nou an p ap efikas si n pa gen kontribisyon pa popilasyon an. Si popilasyon an li menm tou pa met men, enben nou p ap rive genyen pari sa a. Se yon pari n ap genyen a demi, oubyen ke n ka menm pèdi menm si yo menm yo pa kolabore avèk nou. Kòman yo menm yo pral kolabore? Se nan respekte konsèy nou ba yo. Se nan mete an aplikasyon konsèy nou ba yo. Pa egzanp, nou toujou di yo, premye bagay si w di w ap goumen kont kolera e ke w vle pran prekosyon pou kolera pa rantre sou ou, se lave men. Lave men toutan, lave men an tout sikonstans, Lave men avèk dlo e savon, ou pa bezwen tann se lè w sot nan twalèt oubyen eksetera oubyen w bral manje pou lave men. Ou te nan lari ou bay yon moun lanmen wap rantre lakay ou, fò w lave men w paske w pa konn sa menm moun sa a, èske l pa gen jèm kolera ladan, ou pa konn kote moun nan soti. Donk li enpòtan pou w lave men w an tout sikonstans e lave men w avèk dlo e savon kòrèkteman jan nou konn abitye montre moun yo pou yo lave men yo. Depi komin Fòlibète, chèflye departeman Nòdès peyi Dayiti, Chenot Rosny pou tak 509, nan. Mèsi Chenot, donk mèdam matmwazèl e mèsye, yon gwoup polisye administrasyon bòykote fonksyonman biwo imigrasyon ak emigrasyon nan vil Port-de-Paix mèkredi 3 avril la. Mèkredi 3 me a, ekskizemwa, popila polisye sa yo ki te move kou kong te kanpe rèd kou ke makak kote yo tap egzije direktè a pou ba yo siyen paspò yo. Responsa re korespondan nou Jepson Petit depi vil Port-de-Paix ap ba nou plis detay. Li deja fè sizè nan maten, tak 509 rantre nan biwo imigrasyon ak emigrasyon an nan vil Pòdepè. Polisye, elèv lekòl, ti machann, yon latriye moun te nan lin. Nan sans sa, yon gwoup polisye, aprè kèk èdtan, rive bòykote fonksyonman biwo imigrasyon an nan vil Pòdepè. Malgre direktè biwo a, li sanse bese byen ba pou l te kapab pale ansanm ak yo, yon mannyè pou yo te ka jwenn yon antant, men sa pa t rive fèt. Ajan pnh yo ki t ap fè pase fristrasyon yo pa t deside pran koulè. N ap fè w konnen, jounen 3 me sa a, se pa t jou pou yo te sèvi polisye, men pito pou yo te bay pèp la sèvis. Men sa pa t anpeche, Ajan pnh sa yo, ki soti nan komisarya Kapwa Lamò Pòdepè a, te deside bòykote jounen an paske yo fè konnen fòk yo sèvi. Enfòmasyon k ap sikile fè kwè biwo imigrasyon ak emigrasyon an toujou voye yon kantite kat bay lapolis, men sa pa anpeche yo te vin fè dezòd Men anpil enfòmasyon k ap sikile fè kwè kat sila yo toujou vann avèk yon kantite moun ki nan nesesite pou fè paspò. Yon dosye a swiv. Jebson Petit depi Pòdepè, tak. 509. Medam, madmwazèlz e mèsye, ebyen m ap fè ou konnen divès e si divès inosan ta viktim anba men gang anba men gang Vitelòm nan Fòjak donk m ap raple popilasyon an ankò yon lòt fwa Pa mòde lage nan mouvman Bwa Kale a puiske nou kapab konprann gouvèneman an mete ansanm avèk gang yo pou fini ansanm ak nou pou ke yo kapab jwenn entèvansyon militè. Tank nou mouri plis, tank nou pa defann tèt nou se tank ensekirite a kontinye ap vale teren e non sèlman sa tou Se tank yo menm yo ap ret fè plis tan pou di pa gen sekirite pou yo rete nan tèt peyi a yo pap regle anyen k serye kontinye mobilize kontinye file manchèt ou donk fò m fè ou danse. Gaye kaka bandi! Nou salye Jean Wilson k ap koute nou depi Wanament. Bèl plezi lakay, bonjour. M espere ke lavi a anfòm e ou te pase yon bon nwit. Medam, madmwazèl, se mesye mwen di ou mèsi paske ou t ap swiv avèk atansyon e mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite ou nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje ou, ba ou lavi ak lasante. Bonjour, bonswa tout moun, non pa m se Fouco An nou rete konekte pandan nap mobilize poun mete sekirite andedan peyi a, bwa kale wach manman depi w kenbe yon bandi premye sa w fè se retire grenn li. Randevou kas se pita pou yon lòt videyo, bizou bizou.